Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Nou konn prensip la deja, se 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On est là pour vous apporter un maximum d'informations. Bagay yo rèd nan Pòtoprens. Nou konnen nou menm nou pa fè buzz, nou bay nouvèl. E anpil fwa nou bay scoop. Ebyen, ce qu'on doit faire c'est partager information un maximum de partage et puis permettre anpil moun abonné ak channel sila. Allez, c'est parti! Est-ce que Gen anpil nan nou ki konn jwe mab. Depi mab la antre nan wonn nan, menm lè l gaye wonn nan men depi l rete, li mò. Sa vle di, sa w te fè a prann ou menm ou pèdi pati a. Ebyen, sa k ap jwe la a se yon jwèt tout ti vis, jwèt mò rèd. Èske genyen sa n ta kapab rele yon sòt de desolidarizasyon avèk mesye je nèf yo? Nan moman n ap pale la a, figirevou byen, le dimanch 6 jwen, 2021, bal ap chante nan tout direksyon peyi Dayiti. Paske genyen sa n ta kapab rele yon atak similtane, sa vle di yon atak ki fèt ansanm, byen kowòdone sou yon seri de komisarya dan la kapital, dan la pèspektiv pou kapab jwenn zam ak bal. Eske le senyè de la gè yo anpàn bal? Nou pral pote detay ba ou. Nou leve maten an, men depi lasware, ou konnen enfòmasyon yo. Yon enspektè polis tonbe nan sou komisarya, sa yo rele antèn, ki nan kafou Douyar. Yon dezyèm polisye vole, li fè vrè l. Se gras a Bondye ki fè yo pa touye l. Menm atak sa, li fèt nan stasyon Gonayiv, sou ti komisarya ki nan stasyon Gonayiv la. Gen yon lòt atak ki fèt sou komisarya Sen Jozèf la. N ap vini avèk detay pou ou. Men pa rapò ak moun yo ta di ki mouri, 2 polisye, n ap mete enfòmasyon sa o kondisyonèl paske nou genyen 2 chifr tou n ap mete yo o kondisyonèl. Yo kase an menm tan komisarya Divivye a. Yo pote bouren sou ti plas Kazo. Hey! Tèt chaje! Konbyen m di la a? Kafou Douya, Duvivye, Stasyon Gonayiv, Sen Jozèf, epi ti plas Kazo, gen menm enfòmasyon ki di Pòtay Leyogàn. Men mwen mete sa o kondisyonèl. Bagay la tèlman grav mezanmi, fò n di ke gen yon lòt komisarya nou pa mansyone. Ebyen, komisarya sa a, se komisarya ki, m ta kapab di, prèske anfas Simon Pele. Apre w fin kite katye Boston, se pa nan antre Site Solèy non, se sou lari an. Ebyen, komisarya a tou, nèg yo antre ladan l, yo pran tout materyèl polisye yo. Donk, pou kwè l ye la, polisye nan lari, ebyen nèg yo pran tout materyèl yo. Bon! Tèt chaje dan lakapital. Apre tout atak sa yo. Polisye yo estime ke yo sanse pran yon gwo kou paske sa fè longtan ils ont fait le gros dos sètadi batay antre gang ame pa enterese yo. Polisye kap mouri sa menm pa enterese yo paske yo menm yo vle fonksyone an tout kyetid. Men lè ou wè wap fonksyone an tout kyetid e ke seli ki est en face ou pa konsidere l kòm advèsè, e ke li konsidere tèt li kòm advèsè w, epi yon bon maten li atake w, men kès kon fè? Swa ou wetire kò w, obyen jan BBC toujou di li, ou kanpe batay. Nan moman n ap pale la a, anpil kout bal nan blòk ba Dèlma a. Donk, si yon moun ap pase Dèlma, jis Ke nan demen maten, fòk ou fè trè atansyon paske bagay la chavire. Si wap pase sou wout nasyonal la fò fè trè atansyon. Mpa menm bezwen di nou pou zòn Matisan. Ann rete sou atak sa yo. Atak ki fèt sou komisarya ti plas Kazo a, enfòmasyon yo ap sikile kòm kwa se ta nèg chen yo ki a lorijin de atak sila. Pa bliye m di nou se de atak similtane. Men tout lòt atak yo, yo atribye yo ak nèg je nèf. Nan moman n ap pale la a, anpil kout bal ant Lasalin avèk lapolis. Lapolis desann, y ap pete anpil kout bal avèk nèg pè a, Ti Jinyò. Genyen tou batay nan Dèlma, Ba Dèlma, lapolis ap voye bal sou Barbecue. Èske Bèlè p ap tou antre nan batay la tou paske se kapab yon moman ideyal pou pote boure? Men nou poko la. Atak sa yo fèt, pa bliye m di nou batay ap fèt nan ba Dèlma, batay ap fèt nan zòn Lasalin nan. Nou pral vini talè avèk yon vizit Leon Charles fè nan blòk Carrefour la, kote ke li di ke yo pral fè tou sa yo konnen. Alò, moun ki ban m enfòmasyon an di m ke yo wè yon pakèt machin ofisyèl. Men li ta sanble ke Leon Charles te fon desann nan zòn Lamarin nan. Nou pral vini avèk detay sou kesyon sa toutalè paske n ap vini avèk batay Ti Bwa ak Gran Ravin nan jiska prezan anpil kout bal. Mezanmi Pòtoprens leve dimanch 6 jwen 2021 an ebyen m ta kapab di se atak sou komisarya a e finalman lapolis lè polisye ki estime ke yo an danje ebyen yo antre nan batay. Ou ta anvi poze tèt ou kesyon pou di waw, poukisa tout atak sa yo sou komisarya yo? Genyen kèk atak ki fèt, yo pa vize polisye, men yo vize materyèl yo. Sa vle di, zam ak bal. Eske sa ta souzantann ke mesye sa yo ki fè atak sa yo, yo an pàn munisyon? Le doute est permis. Men fò m di nou ke, mwa se pou la premyè fwa ke. Bagay sa rive! Jwèt rèd! Mò rèd! Polisye yo pote boure sou Lasalin an retour. E sou atak ki fèt sou komisarya Sen Jozèf la, enfòmasyon sa li poko sikile. Men li ta sanble ke genyen 3 polisye ki pèdi lavi yo. Gen yon lòt chif ki parèt, mwen mete tou 2 chif sa yo o kondisyonèl, lòt chif la fè konprann se ta 7. Nan pòtay la tou yo ta di ke, pòtay Leyogàn, on a fait croire ke ta genyen polisye ki yo menm mouri nan kad atak sila. Bon! Si se la nou te bezwen rive, nou rive la, jounen jodi a la a, gen anpil moun k ap bat bravo lakontantman le fèt ke nèg ame yo atake lapolis. Donk jounen jodi a la a, lapolis devan lè fèt akonpli, fòk li asime responsabilite l. Dou! Léon Charles oblije chanje de strateji. Si peut-être quelques jours de cela oubyen quelques mois de cela nèg yo tap ri avèk les hommes armés ebyen kounya la bagay la kapab chanje. Nan mitan jounen dimanch lan, anpil dispozisyon pran pa bò kote divès lòt komisarya nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens lan, Par peur pou ta kapab genyen lòt atak. Deja nan Dèlma 3 genyen anpil dispozisyon ki pran sizoka pa ka ta gen yon atak ki fèt pou kapab reponn tèt pou tèt avèk band zame yo. Komisarya Dèlma 3 gentan ranfòse. Donk jounen jodi a la a batay la ap fèt. E Arab mwen an, m gen yon Arab ki siyonnen zòn sa a, li gentan di m ke bagay yo grav, bagay yo rèd. E genyen dife tou ki mete. Bon si gen dife ki mete aparaman se pa la polis. Deja konprone byen. Men jounen jodi a la m panse ke eske se yon kou done antre parantez ak gouvènman pou di gouvènman ebyen n ap batay nou pa gen bal ebyen dezole pou ou n ap atake tout komisarya paske nou menm nou bezwen bal e nou bezwen zam tou. E fas ak tou sa. Eske Leon Charles ap rete les bras croises? Mezanmi bagay yo grav wi nan peyi dayiti janm te di nou an anpil moun ki ap fè zòn sa la a ebyen fòn fè trè trè trè atansyon paske bagay yo mare e jounen lendi an li kapab vrèman trist sur pòroprens wi paske jwèt la paske jwèt la rèd anpil wi jwèt la rèd anpil donk vous imaginez nan espas yon jou Yo fè atak sou anviwon 5 a 6 komisarya, Duvivier, Stasyon Gonayiv, Sen Jozèf, Douyar epi ti plas Kazo. Hum! Tèt chaje. Bagay la rèd! Bagay la rèd anpil la a! E pandan n ap pale a la a tou, pandan nèg y ap mete kout bal avèk Barbecue nan ba Dèlma, ebyen anpil moun ap bote. Moun y ap kite zòn yo. Wè! Si anpil moun deyò nan zòn Matisan, Gran Ravin, si anpil moun deyò nan zòn Matisan pou al pran refij Fontamara, ebyen jounen jodi a la n ta kapab di bagay la rèd. Nan Ba Dèlma, anpil moun ap kite zòn yo paske gen anpil kout bal, gen dife tou ki mete. Bon, sa vle di m pa konnen, èske n rive nan yon moman la pou Ayiti rejenere tèt li? Il y a un de mes amis qui habite là-bas, youn nan Arab mwen yo, Il ma aple an kòl video jisteman pou kapab moutre m kòman moun yo ap soti nan zòn nan y ap bay zòn nan paske bagay la myèl. E nan batay sa a lapolis pote boure e sou ba Dèlma a ebyen fò n di ke lapolis genyen anpil chen anraje ki avèk li de band zame tou pou kapab al pote boure sou Barbecue paske ba humm e si gen atak fòk gen kontratak. Se sa e monchè bagay yo rèd bagay yo rèd e m panse ke la fòk leta pran tout dispozisyon yo pou kapab jere sak gen la paske sak gen la li preske twòp pou leta si leta pa entèvni a tan bagay la mele gon bagay ki di w chimen bouton se chimen malin depi w wè gon ti bouton ap pede grate l ou pa pran medikaman pou li l ap fè malin epi l ap vin fon java nan men w. Se sa ki rive. Ben wi, se sa ki rive paske nou pa mete nèg ame yo chita pou n di yo, mesye, swa nou depoze zam, prizon oubyen lamò. Paske je kwa ke le prezidan de la repiblik, il è le garan de tout lè enstitisyon, pa ke sa, se li menm ki dwe nou sekirite. Ebyen, mwen panse ke moman rive. Ou wè jiske la, prezidan kapab padone nèg ame yo. Pou rele yo. pou di mesye nou pa ka viv nan sa nap viv la nap depoze zam map ba nou travay epi nèg ki pa deside je suis dezole nou pral trake w sa te fèt sou Rene Preval vous imaginez nou kap vini avèk yon emisyon sou sa pou n kapab ba w plis detay men ekoute bagay yo grav kounya la anpil polisye nan lari de bra balanse paske yo antre nan komisarya yo pran tout zam men malgre tou. Genyen polisye yo menm, yo al kanpe batay. De tout fason, nou konnen nou menm nou toujou la pou kapab enfòme w, pote ba ou yon maksimòm enfòmasyon. E pi jan bagay la ye a, nou di w li jan n ye a, nou pa mete, nou pa wetire. Lè n pa sur de yon enfòmasyon, nou just mete l o kondisyonèl. Un maksimòm de partaj, sa ap pèmèt tou nou sove Anpil vi Epi mande fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila a Pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail Puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!